Mwen menm se enjenyè Oda Clansson k ap travay nan baraj Maryon sou zòn Tèrye Wouj. Nou gen dig yo, nou fini avèk dig 3, nou fini avèk dig 1. Kounye a la rete pou n fè dig, dig 2. Nou gen ouvraj de priz ki fèt a 90 pousan, nou gen devèswa la nou ladann kounye a la ki fèt a 70 pousan, pa kont baraj lan totalite nou a 80 pousan de travo ki reyalize nan baraj lan. Kote nou ye kounye a la nou nan pati ki rele nan devèswa la. Devèswa la li menm fini a 70 pousan men majorite travay ki te gen pou fèt nan devèswa la ke ki travay li ye, se travay betonay. Sa vle di nou gen mur de soutènman yo, pawa yo, se kofre yo, Fè ferayaj apre sa pou n fè koulaj beton nan yo. Se travay sa yo n ap fè kounye a la. Men pa kont travay nou fè an si n si n pran an gwo travay ki fèt pou tout baraj la menm nou a 80 pou san de travay ki fèt lan. Sa di n rete 20 pou san de travay pou n fè pou n fini pou n klotire baraj Marin an. Enjenyè kiben nou gen k ap travay la si n nou ka konstate l nou ka al nan videyo a la sa di yo menm se enplantasyon y ap fè pou Sèy nou pral fè ki nan devèswa lan. Sèy lan li menm l ap soti nan l ap soti la nan miyon de soutènman sa n ap gade la pou li vin fèmen avèk miyon de soutènman sa ki dèyè do nou an. Sa vle di li gen yon pòte de 43 mèt. Se li menm y ap travay sou li pou fè enplantasyon apre sa pou n kòmanse fè kofraj pou n fè baz miyon de soutènman an e pou pati sèy lan pou n fè baz miyon de soutènman agoch pou n fè ni adwat tou pou n fèmen pou n fèmen baraj Maryon. Baraj Maryon Si n ap konpare l avèk Baraj Pelig, se dezyèm pi gwo konstriksyon k ap fèt nan peyi Dayiti. Pakont nou te gen Pelig ki se yon eritaj ke moun ki te pase avan yo te fè, te konstwi kite la pou nou, ki pwodwi, ki bay peyi a, yon bòn pati nan peyi a, elektrisite. Men pakont kounye a la nou gen Baraj Maryon ki vin answit ke Baraj Pelig ki se yon dezyèm gwo konstriksyon k ap fèt nan peyi Dayiti e ki pral sèvi popilasyon an e ki se yon eritaj ke prezidan ap fè, ap kite la pou pou ni jenerasyon sa ki la ni jenerasyon kap vini, sa di ka sa kap ka sèvi n e kap ba yon bon pati nan depateman Nòdès la kouran. Sa di sa a li menm nou ka nou ka konsidere l pami eritaj nou menm nap genyen ni jenerasyon sa ni jenerasyon kap vini. Mwen menm se enjenyè Odat Monson kap travay nan baraj Marion sou zòn Tèrye Wouj. Nou gen dig yo, nou fini avèk dig 3, nou fini avèk dig 1. Kounya la rete pou n fè dig, dig 2. Nou gen ouvraj de priz ki fèt a 90 pousan, nou gen devèswa la nou ladann kounya la ki fèt a 70 pousan. Pa kont baraj la an totalite nou a 80 pousan de travo ki reyalize nan baraj la. Kote nou ye kounye a la, nou nan pati ki rele nan devèswa la. Devèswa la li menm fini a 70 pousan men majorite travay ki te gen pou fèt nan devèswa la ke ki travay li ye, se travay betonaj. Sa di nou gen mur de soutènman yo, pawa yo, se kofre yo, fè ferayaj apre sa pou nou fè koulaj beton nan yo. Se travay sa yo nap fè kounye a la men pa kont travay nou fè an si n pran an gwo travay ki fèt pou tout baraj la menm nou a 80 pousan de travay ki fèt la. Sa di n rete 20 pousan de travay pou n fè pou n fini pou n klotire baraj Marion. Enjenyè kiben nou gen k ap travay la si n nou ka konstate l nou ka al nan videyo a la, sa di yo menm se enplantasyon y ap fè pou sèy nou pral fè ki nan devèswa la. Sèy lan li menm l ap soti nan l ap soti la nan miyon de soutènman sa n ap gade la pou li n fèmen avèk miyon de soutènman sa ki dèyè do nou an. Sa di li gen yon pòte de 43 mèt. Se li menm y ap travay sou li pou fè enplantasyon apre sa pou n kòmanse fè kofraj pou n fè baz mur de soutènman e pou pati sèy lan pou n fè baz mur de soutènman a goch pou n fè ni a dwat tou pou n fèmen pou n fèmen baraj maryon. Baraj maryon si n ap konpare l avèk baraj pelig se dezyèm pi gwo konstriksyon k ap fèt nan peyi dayiti pa kont nou te gen pelig ki se yon eritaj Ke moun ki te pase avan yo te fè, te konstwi kite la pou nou. Ki pwodwi, ki bay peyi a, yon bòn pati nan peyi a, elektrisite. Men pa kont kounye a la nou gen baraj Maryon ki vin answit ke baraj Pelig ki se yon dezyèm gwo konstriksyon k ap fèt nan peyi Dayiti e ki pral sèvi popilasyon an e ki se yon eritaj ke prezidan ap fè, ap kite la pou pou ni jenerasyon sa ki la ni jenerasyon kap vini, sa di ka sa kap ka sèvi n e kap ba yon bon pati nan depateman Nòdès la kouran. Sa di sa a li menm nou ka nou ka konsidere l pami eritaj nou menm nap genyen ni jenerasyon sa ni jenerasyon kap vini.